Ou menm ki te aplike nan pwogram Biden nan, nouvèl sa a se pou ou. Si tout fwa ou gentan resevwa mail konfimasyon an, degaje w kou mèt Jan Jak, kite peyi kote ou ye a, rantre Ozetazini Damerik. Poukisa? nou gen nouvèl pou ou. Alon granmoun bay manti papa se premye minis Ariel Henry. Premye minis Ariel Henry anonse pòv yo pral manje. Alelouya gen Bondye. Pèp la pral viv trè trè byen kalme nou le pèp. sekirite nan 2 mwa e non sèlman sa tou frè e sè byen eme fatra pral ranmase nan peyi dayiti peyi a pral kpou ou pral tande deklarasyon PM nan paske si se mwen menm kap di ou ou ka pa kwè jan ti pwovèb kreyòl la di si ou koute pete kap soti nan mouda ti nonm wa bali chay li pat dwe pote. Monchè, ala fè politisyen ta fè nan peyi Dayiti aktyèlman la a si pa t gen achiv. Medam, matmwazèl e mesye, mwen envite ou rale chèz ou chita, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abòne e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi pa w fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te Lè m chita m pi wo, lè m kanpe m pi ba. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se chen. An n pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen, Baryè a ba, men pèsòn pa ka janbe l Baryè a ba, men pèsòn pa ka janbe l Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Frè e sè byeneme, jan ke m te anonse w, Nouvèl pou moun Biden yo. Frè se sè byen eme wi fòk mwen di w plis pase 36 mil 500 moun jwenn otorizasyon pou yo rantre Ozetazini Damerik. Nou konnen pwogram imanitè a te fèt pou 4 peyi. Pami 4 peyi sa yo, 3 pale espanyòl e youn pale franse ak kreyòl ki se peyi Dayiti. Ebyen nan 4 peyi sila yo frèzesè byeneme, 36500 moun gentan jwenn otorizasyon pou rantre Ozetazini Damerik, peyi Dayiti sèlman bat yon rekò. ebyen gen 11 mil 300 ayisyen ki jwenn otorizasyon pou ke yo kapab vwayaje. E nan 11 mil 300 ayisyen ki jwenn otorizasyon vwayaj yo deja, gen sèlman 5 mil 500 ki deja rantre Ozetazini Damerik selon IFSI usa ki site chif DHS Gov. Donk, direktris egzekitif òganizasyon an, Doktè Jeral Gabo, mande moun ki gen otorizasyon nan men yo pou yo degaje yo prese prese rantre Ozetazini Damerik talè mezanmi blan chanje lide. Donk, ou te aplike, ou jwenn mel konfimasyon an. Ebyen degaje w rantre ozetazini damerik ou pa ka rete wap pedi tan ou pa ka rete nan lot peyi a se degaje w rantre nan peyi a paske ou kapab konprann tanzantan repibliken yo gon desizyon yo pran tanzantan donk dosye lajistis la ap avanse. Donk tout otan ou genyen posibilite pou degaje ou, ou rantre, depi w la deja fòk ke yo mete w legal, fòk ke w jwenn papye travay, tout bagay, tout sa yo te pwomèt. Men, si w rete nan peyi sila ansanm avèk mel konfimasyon an, talè yo chanje lide. Ebyen degaje ou, rantre prese prese Ozetazini Damerik. Donk, pami 11300 ayisyen sa yo ki jwenn otorizasyon vwayaj, medam, matmwazèl e mesye, li enpòtan tou pou konprann, gen moun ki bon, men malerezman yo pa ka rantre nan peyi a. Sa k fè sa? Lè ke yo t ap aplike pou moun sa a, gen anpil moun, sa yo fè yo pa mete mail pa moun nan yo mete yon lòt mail donk lè mail konfimasyon an vini kounya la frèz e sè byen eme moun sa lap fè w chantaj lap fè w chantaj paske pou jwenn otorizasyon vwayaj la se pat sou mail ou se mail li li te mete se li k genyen l kounya lap di w fè w bon m tan fè w bon m tan fè w bon m tan pou jwenn papye otorizasyon pou kapab pase èpòt. Eske w konprann? E gen de moun tou pèp ayisyen, si ke w aplike pou mwen, lè w fin aplike pou mwen, nimewo kes la fò w ka ban mwen l. Kounya la a, lè ke yo di yo resevwa dokiman yo, ou just fon ti screenshot voye pou mwen, epi nimewo kes la ou bife l. Sa sa vle di? Si w pap fon bagay, just pa fè l. Donk gen anpil moun ki apwouve men yo ap soufri aktyèlman la. Si w pa t anvi fè bagay la pou moun nan, pa fè l. Pa fè l ou fini. Gen de moun ki aplike pou yon lòt, lè l fin aplike ebyen lè ke l jwenn mel otorizasyon pèp ayisyen pou ke moun sa kapab vwayaje pou l ale paske se mel li l te mete, Sa ki grav la, kounye a la moun sa tonbe fè chantaj sou, si ke w son ti fanm li te aplike pou ou, moun nan di w wi, e lakay mwen pou w vini, fò se si, fò se, men non pou kisa w te oblije fè l? Moun nan ka pa t sou ba w, moun nan ka pa t renmen w, kounye a la avèk men la w panse w pral gen fanm nan, avèk men la w panse w pral gen gason an, an nou pa konsa. Si w ap fè yon bagay pou moun, fò w fè l ak tout kè w, e m panse se sa k ap fè moun nan renmen w. Donk, genyen sèlman. 5500 ki deja rantre Ozetazini nan 11300 ayisyen ki jwenn otorizasyon pèp ayisyen. Donk antouka m espere rès moun yo degaje yo prese prese pou ke yo kapab rantre Ozetazini. Medam matmwazèl e mesye chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl ebyen kounya se moman pou nou rantre nan dosye premye minis Ariel Henry. Ala granmoun bay manti papa. Eyy ala bagay ki bèl frèz e sè se achiv jounen jodia map konprann pou ki rezon frèz e sè byeneme majorite jounalis tradisyonèl yo moun radyo tan lontan yo yo pa vle wè jèn sou rezo sosyal yo menm gouvènman te di lap kase met nan men nou lap fè nou peye. Pase ke gen de manti nèg la te fin bay nan radyo. Lè l fin bay manti sa, donk on ti kòb li bay jounalis sa, sa w tande a band sa a li tou siprime l, sa pa egziste. Men gen de deklarasyon ou fè jounen jodi a nan radyo, nan televizyon, ki pataje sou tout rezo sosyal yo nèt. Menm si ou ta di radyo a siprime pou mwen, gon moun ki gen tan genyen l. Donk ou mèt rete tann, aprè ou pral fè fas ansanm avèk reyalite a. Donk jou ke ou pran yon lòt desizyon, yo ap rale dosye sa yo mete devan w, yo mande w, ki sa k te pase ke se se fimen ou te fimen lè ke ou te fè deklarasyon sa a? Medam, matmwazèl e mesye, ou kapab raple w, aprè asasina Prezidan Jovenel Moïse, 21 jiyè 2021, Premye Minis Ariel Henry, te bay yon entèvyou ansanm avèk radyo televizyon Metropole. Nan entèvyou sa se pa de a twa bagay premye minis lan pa t di, se pa de a twa pwomès li pa t fè. Bon, si se mwen menm k ap di w, ou ka pa kwè. Men ansanm pèp ayisyen ann al tande notre cher premye minis doktè Ariel Henry sa l te gen nan dyakout li pou le peuple haïtien. Donk lè prezidan mouri mwen yon ti jan dezoryante un petit peu. Tou dabò m te krenn pou pwòp sekirite pa m paske m pa t vin rive konprann sa k t ap pase an paske sa fè lontan ke an Ayiti yo pa tiye yon prezidan. Sa fè lontan an Ayiti yo pa touye yon prezidan. Men, se kwa listwa premye minis? Ou te en pti pe dezoryante. Ou te pè pou pwòp sekirite pa w. Men w te dezoryante PM. Ou te pè epi yon mwa apre asasina a nan cnn ou pral di ke mèsenè yo inosan epi ou te dezoryante. Men se kwa listwa w premye minis? E dènye kouk pou touye kouk ou a pèp ayisyen, e lè premye minis nan di w sa fè lontan yo pa touye yon prezidan, ou konn wè dè fwa w leve yon maten w di kèt sa fè lontan wi, swa se pandan w ap pase devan yon restoran ou byen pandan w ap pase nan yon zòn epi w pran sant yon manje, ou pran sant yon bon Pitimi blan, bon ti kokoye byen kole pèp ayisyen, ayayay! On bon ti sòs pwa kongo sèch ak yon bon legim! Ou pran sant manje sa a, epi ou niche bouch ou, epi ou di sa fè lontan wi, sa fè lontan m pa manje yon pitimi. Sa fè lontan m pa manje yon legim. Sa fè lontan m pa manje, m pa pran yon ti sòs pwa kongo sèch. Sa fè lontan sa pa fèt. Pandan ke aksyon an ap fèt ou byen, swa ou wè l ou byen ou pran sant li. E defwa ou presize ou di, fòk pitimi sa ta kwit son dife bwa. pandan lap kwit sou dife bwa epi wap kase ti branch bwa pwa kongo 7 pèp ayisyen pou wap met anbal tanzantan l fè voup voup voup voup voup epi l etèn voup voup voup wap kase wap mete se konsa w anvi fè manje a pou kizin nan cho ayayay gen bondye viv andeyò donk premye minis lan di w konsa sa fè lontan yon prezidan pa mouri nan peyi dayiti. Sa vle di, son koutim, son abitid, son bagay nou konn fè, son bagay nou alèz ladan, touye prezidan. Eske ou konprann ba? Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa. Sa fè lontan nou pa asasine yon prezidan. Donk, jounen jodi a, lè sa frape m, lè m pran sant manje sa, ebyen, sa fè m sonje dantan. Sa fè m sonje lè m konn kwit manje a. Sa fè m sonje lakay tou sa. Ebyen de menm, lè ke reyalite a frape premye minis, sa fè n sonje de konplo nou konn fè. Sa fè lontan n pa touye yon prezidan. Eske w konprann bagay yo? Donk, premye minis lan pa di w, ebyen, nan moman la a, nou nan demokrasi. La demokrasi pa pèmèt pou ke yon gwoup moun fè konplo pou yo antre kay yon prezidan yo asasine l. Sa pa fè sans. La jistis dwe mete l o travay pou konnen sa k pase a. Se pa sa ki di. Men sa fè lontan n pa touye yon prezidan. E jounen jodi a pèp ayisyen, reyalite a nan boul figi nou. Ann avanse premye minis, donk kounya la a, fòk ou di nou tou sou ki pwen ou te arive antann ou ansanm avèk ansyen prezidan an, pale ansanm avèk popilasyon an. Pèsonn pa t panse ke sa ta ka rive. E ke gen nan pwen ke nou te dakò prezidan avè m nan, m te pran dezangajman. Premye gran pwen ke genyen an, nou te dakò ke jan pèp la ap viv lan, li pa bon. Alelouya gen Bondye. Alelouya gen Bondye. Leve men w anlè pou di sa. Jan pèp la ap viv la, li pa bon. Ann avanse, ki lòt pwen ankò nou te antann nou? Gouvènans lan pa bon e fò nou chanje l. Dezyèm pwen dakò ke nou te genyen an, se ke pou nou gen yon stabidan nan peyi an, fò n al nan eleksyon. Kwakilariv, fò nou gen dè zelu e ke peyi sa a ou majistra yo pa eli, ke n paleman disfonksyonèl lan, nou pa ka kontinye konsa. Ok PM, il fò poze, poze, kalme w, kalme w. Jodi a, pèp ayisyen, peyi a nan bòn gouvènans. Alelouya gen bon, e premye minis lan k di l e pa nou non. 19 mwa aprè asasina prezidan, 19 mwa depi premye minis lan te fè deklarasyon sa, peyi a ap byen dirije aktyèlman. Men pyès moun pap oze di PM ou son mantè. Jovenel Moise ki te mantè, pa vre? Pa gen pwoblèm. Jounen jodi a peyi a byen gouvène, se ou menm ki pa okouran, se mwen k pa wè l, men pou premye minis lan ansanm avèk tout staff li, l ap byen dirije. E sak grav la, nou prale nan lèzeleksyon. 19 mwa apre asasina a, e si gen tan ane sa a eleksyon ou ka fèt, e si yo anmerde w si yo boule kawotchou, ou pa prale menm, pa anmède w, se konsa bagay la ye, pa gen pwoblèm. KEP ki te la a, ou kraze l, nou kraze KEP a e jiskaprezan KEP poko ka fòme. Antouka pèp ayisyen peyi a byen dirije aktyèlman la ok nap kite bat kò nou ann avanse premye minis donk kounya la kanmenm lè prezidan tap pale ansanm avèw se si ke alyans ou menm ansanm avèk li menm li te bay gouvènman sa yon nouvo non pale ansanm avèk nou kisa l te diw an parlan kisa l te diw sou nouvo gouvèneman sa ki pral fòme a? Ban nou detay. Prezidan an te rele gouvènman m t ap pou fè a, se li ki te rele l konsa, yon gouvènman de rekonsilyasyon. Sa l te vle, l te vle li rekonsilye tous les enfants d'Haïti pou ke nou kapab ansanm ale vers le développement e ke pi pòv yo, yo ka soti nan mizè yo ye a kounye a. Moun ou pa ta panse, moun ki tap di w Jovenel enkonstitisyonèl, moun ki tap di w Jovenel diktatè, patati patata, pou wè kòman yo alèz nan gouvèneman Ariel la. Non, gon, non, gen rekonsilyasyon ki fèt, efektivman. Moun ki tap di w prezidan enkonstitisyonèl, epi jounen jodi a, yo chwazi chita, rantre, kamsi pale, dyaloge, fè tout bagay nèt, krèy tout bagay nèt, frèzesè byeneme, ansanm avèk premye minis ki ilejitim, ilegal, enkonstitisyonèl e non sèlman sa tou non l site nan touye prezidan an. E sa ki grav, moun ki te menm patisipe nan pwojè konstitisyon 1987 la, jounen jodi a ap wè kòman yo ap defann yon moun ki ilegal, yon moun ki ilejitim, bon konstitisyon an dwe konprann ke premye minis Ariel Henry son ka eksepsyonèl, bon pa ka Lanbè men se yon ka eksepsyonèl kanmenm, bon an palan de Lanbè nou pa konn kòman li ye nou pa tande Lanbè, Lanbè mawon sou nou. Donk frè se sè byeneme, èske w konprann jounen jodi a se ke moun ki pòv yo, yo ap byen pase. Aktyèlman la a ou ka konprann moun ki te nan lari, lè Zandre Michel, moun ki pòv yo, wè, ha ha ha ha, e moun sa yo k pòv ou ka pa konprann. moun ki pòv yo pou ke yo benefisye yon bagay pou yo jwenn manje. E ou wè kòman madan Bozil t ap plenyen. Kòman madan Bozil te grangou, kòman l t ap rele. Li pa t gen kè lè anvwaye espesyal yo te debake pou l te chita tande sa k ap di a men se grangou l t ap di l grangou. Moun ki pòv yo vre Ariel jere yo. Jounen jodi a, ou kapab konprann moun ki pòv yo kapab depanse de twa mil dola ameriken san gade dèyè, san grate tèt nan Asou, nan Petyonvil. E moun sa yo ki pòv, pèp ayisyen. Jounen jodi a, moun ki pòv yo ka achte kay senk san, sis san, sèt san mil dola nan Bèlvil. Moun sa yo k pòv, ou ka pa konprann. Jounen jodi a moun ki pòv yo pèp ayisyen, yo gen de twa kat bakòp lapolis bò lakay yo. Jounen jodi a moun ki pòv yo, yo gen machin ki gen twa kat polisye k ap sekirize yo waw. Non sa fè di byen pèp ayisyen lè w politisyen epi w pòv w al tonbe nan gouvèneman de tranzisyon. Pase la a, gon jan wap byen pase. Gon jan tranzisyon an travay pou moun ki pòv yo. Lè map pale moun pòv, non, moun lasalin pa pòv ok. Moun site solèy, retire moun sa yo nan afè nou. Men moun ki pòv yo aktyèlman la, se moun ki nan gouvèneman kap byen pase, kap piye, kap dechèpiye, e kap vòlè agoch adwat ki nan ministè, ki nan dwàn, ki tout kote kap dechèpiye. Se moun sa yo ki pòv kap goute. gato peyi Dayiti k ap souse manmèl la aktyèlman la. An n rantre nan dosye sekirite a kounye a Premye Minis. Sa fò nou adrese sekrite fizik la. Fò n adrese osi sekrite sosyal la. Gen twòp moun ki ap mouri grangou nan peyi a. Gen twòp moun ki nan lamizè. Fò nou fè yon jan pou yon bagay, yon amelyorasyon de jan yo ye a. pou ke moun sa yo ka ale nan eleksyon avèk un peu plus de serenite, pou yo mwens panse a avantyo. Y ap panse a avantyo wi, paske nou pap rezoud pwoblèm nan konplètman nan ti kout delè sa nou gen, men fò nou ka ba yo espwa ke dirijan yo ap amelyore kondisyon de vi. Alelouya gen Bondye. Fòk nou bay moun yo manje anvan eleksyon pèp ayisyen. Lè w pòv nan peyi sila, se pa ti koze piti non. Gon jan gouvèneman panse avè w. Gon jan gouvènman ankadre w. Gon jan gouvènman ba w souse, sitou tranzisyon an. Non, mwen prese sè Byenè. Non, lòt semèn genlè m pral fè kèk kou nan politik la. Non, lòt semèn m pral politisyen tou. Paske, m wè diskou politisyen yo, yo pa chanje. Depi yo vin yo bay 3 pawòl epi sa w tande a yo tonbe nan gouvèneman. Epi yo ap byen pase. Epi lòt semèn yo sèl solisyonè kriz peyi Dayiti. Oh my God! Yo sèl antikoriptè. Nap fè ankèt sur la kòripsyon. Ew bay moun yo manje. Wi jounen jodia yo bay moun yo manje 2 fwa gaz monte. Ti mamit diri gen kote lap kwit lap vann 30 dola. 5 fanmi ap met ansanm nan site solèy pou yo kwit yon pòt diri. Ew bay pèp la manje pèp ayisyen avan les eleksyon. Donk se si nou wè pèp la poko manje donk se lajan yo ap ranmase lè eleksyon an pou yo ban nou manje. Pou nou ka al vote a vant plen. Yon pla diri cho, epi yon kuis poul plastik plase sou li, epi yon fiesta. Epi sa w tande a, jounen an fèt. Avan lèzeleksyon, ifo manje pèp ayisyen, epi pou n al vote. Donk PM nan byen panse. Eske w konprann? Donk, menm si nou wè jounen jodi a bagay la difisil, bagay la rèd, men rete tann. Kou eleksyon an pral rive, n ap jwenn ti plat diri nou lit lit, ansanm avèk ti kuis poul plastik nou, plis yon fyesta. Epi nou pral distrè nou. Epi lè nou fin manje, n al vote epi n antre lakay nou. On gouvèneman monte, anyen pa fèt ankò epi plitip plitip koo nou tonbe nan tranzisyon ankò epi sa w tande a yo pral travay. Ayayay gen mon Dye. Ann antre nan dosye sante a kounya premye minis, ou konnen sa ekstrèmeman enpòtan. Sa moun yo wè son leta ki ap manje, ki predatè. Gade l ap pran, l ap pran, l ap pran e l pa bay sèvis. Fò n gen on leta ki vray kòmanse bay sèvis. Fò sèvis piblik yo rekòmanse. Pandan peryòd mwen la, nou pral refè travay leta travay anplwaye leta yo. Ok leta ap travay la pèp ayisyen leta ap travay leta ap travay jounen jodia gon pakèt direktè gon pakèt gwo responsab sak pa ti kal tanm ti piyès sa fè de epi leta ap travay ou paka jwenn sèvis leta ap travay. ok fatra pral ranmase nan lari 19 mwa pèp ayisyen aprè asasina prezidan devan ministè sante piblik toujou gon pil fatra 24 sou 24 peyi dayiti tou non dezè sal pase sa m pa konnen sitou kapital la pou m byen di ou gon minis travay 19 mwa depi l nan pòs menm yon twou rat li pa bouche. Epi BM nan pral ranmase fatra. Gouvènman an pral fè peyi a pwòp, clean and fresh. Gade Ariel, wi mete pou pèp ayisyen yo renmen sa, ba yo pawòl, ann al, ann avanse, ann avanse, ann retounen nan dosye sekirite a, ann ale gason. Men, popilasyon an ta renmen konnen jodi a, èske si yon moun vle ale nan gran nò, l ap gen posibilite sa a, nan gran sid, l ap gen posibilite sa a sitou Se la guerre des gangs peu partout à travers le pays notamment moun nan zone carrefour ki pran en otage les gangs les chefs de gangs font la loi dans le pays yo pran trèv yo bay trèv sou le de kidnapping etc moun yo ta renmen konnen menm sans parler de stratégie sécuritaire est-ce que dans les jours dans les semaines qui viennent et que ce ne sont pas les chefs de gang qui vont dicter leur comportement, leur vie, leur quotidien, parce que ça traumatise, Monsieur le Premier ministre, au moins un petit à ce point pourrait rassurer. Moi, je me dis de façon très claire, dans toute société, pour marcher bien, il faut avoir la peur du gendarme. Vous pensez que la population a jugé a jugé les jours, les semaines mm-hmm. a jugé ce qui est important pour nous, pour que les grands axes soient fermés, C'est-à-dire que monde cas monter, descendre, à sud, à l'an nord, sans que ou pas pour vivre. Idéal pour être au Premier ministre, c'est-à-dire que ce soit pour organiser les élections et peut-être pour commencer à prendre les mesures sérieuses trois mois, six mois, parce que les élections étaient programmées pour septembre. Petèt jis yon ti mo ladisu pou prann la poz epi pou revenir sur la question electorale Monsieur le Premier Ministre. M pral di de Prezidan Jovenel te gen plizyè chantye e m apral gade chantye yo. Talè, talè, talè gason. Ann poko rantre nan chantye ann ret la. Dosye sekirite a. Frè se sè byen eme fòk ou konprann, lè Premye Minis la te fè deklarasyon sa se te 27 jiyè 2021. Nan epòk sa a, sa k ap pase aktyèlman la nan rantre nò peyi a, li pa t konsa. Èske w konprann? Sa k ap pase nan nò peyi a, li pa t konsa. Sa k ap pase nan Latibonit, li pa t konsa. Sa k ap pase nan Kwadèboukè, se pa t menm jan. Ariel Henry te pwomèt, moun Sid, moun Nò, kat kwen peyi a pral fonksyone lib e libè. E li te di popilasyon an, li pa p pale, men yo la pou yo jije l. Enben jounen jodi a, popilasyon an ap jije Premye minis Ariel. Jounen jodi a, ou pa fouti pase nan zòn Kanaran. Kote ou pral fè pase? Jounen jodi a, pou soti Pòtoprens pou rantre nan Sid ou gen twa baz gang pou w peye. Pou soti kwadèboukè pou pase sou di ou pral malpas son kaskèt chinwa. Jounen jodi a nan vale latibonit gang savyen ap mache rantre kay moun ap kidnape moun. Pou site sa yo sèlman. Ann kontinye sou chantye a. Elektrisite, eleksyon e referandòm. Nou pral gade tout chantye ke l gen. Talè granmoun. Ou al gade tout chantye ki gen, ki genyen pa vre? Pa gen pwoblèm. Ou fè konnen ou pral gade tout chantye. Ki chantye? Ki chantye? Ki chantye ou pral gade? Aprè asasina prezidan an, pèp ayisyen, maryon prèske kraze. Ay kle k pou louvri, pou dlo, lè lapli ap tonbe pou ke yo kapab ranmase dlo, nèg yo fè konplo yo kenbe kle yo. Zèb pouse nan kanal ki tap konstwi sou rivyè masak. Jiska prezan, prezidan ta pral inogire santral elektrik kafou, jiska prezan loko janm ka inogire. Te chaje sant jemo plas, nou pa konn sa yo devni. Epi premye minis pral vizite tout chantye. Menm dekrè ki te pran lekòl ki t ap konstui pou l te pote non prezidan an, yo chanje bagay konsa. Li pral vizite chantye. Ala kote moun yo odasye papa! Ki chantye? Eeyy! Ala traka! Ann avanse! Alò li panse ke si te chwazi m kòm premye minis, gen moun ki panse ke angajman m, m pa gen angajman ankò. Mwen m gen angajman. Nan konbyen tan pou sekirite a? Ke m bay? An pa ba bout. Pou sekirite a? Mwen m panse sekirite a nan mwen de 2 mwa n ap gen de. Nan mwen de 2 mwa? Nan mwen de 2 mwa n ap gen de. E pa inikman paske m pran de nouvèl mezi. Gen de mezi ki te pran, ki son an kou e ki ap pote de fwi. Nan mwens ke de mwa, la sekirite viendra. sur le konnchui pèp ayisyen. Nan mwens ke 2 mwa, la sekirite, le pèp ayisyen. Premye minis sa ki te di l wi nan mwens ke 2 mwa. Sa vle di si l di mwens ke 2 mwa, soti 21 jiyè 2021 pou rive 21 septanbre 2021, ou gentan gen 2 mwa, sa vle di nan mwens ke 2 mwa, m te kapab di nan kòmansman septanm, la sekirite sou tout le peyi. Ò jounen jodi a pèp ayisyen, gouvènman se entèvansyon militè l ap tann, se karikòm k ap fè jako pye vèt, monte desann pa gen pwoblèm, rezolisyon ap siyen, kongreswoman nan. Peyi Lèzetazini ap mande entèvansyon militè tout kote. Lè politisyen entèvansyon militè men. Nan epòk sa premye minis la te di nan mwens ke 2 mwa sekirite kote plan sa? Sak pase ansanm avèk plan sa? Poukisa l pat janm egzekite? Ala traka pou lave kay tè papa. Non, son peyi eskanmòtè. Son peyi woulibè. son mayay wi ebyen dam wap gade ki chita sou chèz la li genyen de pitit epi de pitit sa li fè ansanm avèk mesye a mesye a bali move jan mesye a pa avèl li pran nouvèl nèg la pral marye nèg sa ki pral maryaj sa ke l gen pou l fè li metel tou dousman jiskaske jou maryaj la rive li abiye l pi kokèt ke madan marye a. Kòm etan done nou konnen nan maryaj, gason an toujou rantre anvan e pi lè ke l fin antre, lè asanble a debou, wè sa m di w la pou salye la marye, ti konpran, apre anonsez la fin rantre, e pi kounye a la pou mesye a mache pou l al rankontre fi a, pou l bay. mesye papa fanm nan lame epi pou l pran fi a pou l rantre dan le church you understand me hahahaa ebyen frè se sè byen eme sa ki pral pase nèg fin antre byen antre madan marye poko rantre pèp ayisyen nèg la gentan devan yo anonse la marye epi pandan yo anonse la marye tout moun debou epi dam nan pase nan pòt sou kote tcha tcha ansanm avèk de pitit li li chita tout moun sezi. Maryaj bloke, fi a chita. Epi l voye jan lè al di ofisye a marye nou. Marye nou. Marye nou. Fi a chita, li di marye nou. Kounye a la, bagay la tèlman difisil pèp ayisyen. Donk pastè a mande pou tout moun soti. Yo kite dam nan a mesye a plis lòt dam nan andedan. Bon, m pa konn kòman zen an fini paske yo te mete m deyò tou nan nòs la. Bon, m ap tann lè moun yo soti legliz la, petèt m a di nou ki dènye enfo m genyen sou dosye sa. Antouka, rete konekte. Frè e sè byeneme, ebyen, se moman pou n fè yon kout pye nan lakou Pòtoprens. Jounen jodi a, divès etidyan fakilte dwa ak ekonomi foule beton an pou mande liberas. Syon kanmarad yo ki se Wenchel Jeanty bandi te kidnape nan jou pase yo pou plis detay an nou tande revandikasyon yo. Nan kondisyon prekè sa, nou gen kanmarad nou Wenchel kap fè etid kap fè inagye kap fè BSE ki oblije kite Kafou pou ensekirite pou Matisan lal fè ladesant kay moun, se yo 3 frè yo chak rete nan kay diferan pou yo wè si yo ta ka kontinye avèk etid la, jounen jodia yo annik yo te kidnape yo mande yo 200 mil dola vèt, or etidyan pa gen lajan. Se de nèg ki konn ap dòmi atè a la yo konn fout nou fè nay, se de nèg ki konn ap dòmi atè a la paske yo pa ka al lakay yo Kafou. Jounen jodi a nou mande liberasyon prese prese Wenchèl kamarad nou Wenchèl Janti ki pa gon goud, si se pou paske li gen koulè, se paske koulè li, li se yon moun ki wouj, yo kidnape l, anben jounen jodi a tout pèp ayisyen mete fòs ansanm pou nou di non sèlman pou nou mande liberasyon kamarad la, men tou pou nou mande pou nou kaba kidnaping jounen jodi a paske pitit pèp la pa ka ap ankò, pitit malere pa ka ap ankò, e pou sa nou kanpe jodi a la an yon sèl lòm pou nou mande liberasyon kamarad la. Nou bouke, nou bouke! Medam, matmwazèl e mesye ou ka konprann Kay la tris tou lè etidyan an di konsa paran Randjchelle se pa moun ki gen kòb sa vle di kidnapè yo sipoze chèche paran moun ki gen kòb yo Kay la tris Yo ap manifeste yo ap di yo bouke yo bouke yo pa kapab ankò wi. Nou bouke vreman nou pa kapab ankò. E kounya la nap mande kidnapè yo libere. Nap remèsye lè kidnapè. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa. Ala traka wi. Gad kot Ayiti tonbe wi mesye. Dènyeman gon lòt kap remèsye kidnapè e men kounya gon ekip kap manifeste kap di kidnapè yo nou pa kapab ankò se kòmsi se responsab yo wap Ay bon ann kite sa la pase bagay la yon ti jan tris. Medam, madmwazèl e mesye nap fè yon kout pye nan komin Fonvèrèt sitiyasyon an ekstrèmeman konplike nan komin sila nou konnen nan komin sa se la ki genyen Forèdèpen. Forèdèpen, m kapab di se grenn forè peyi Dayiti genyen, yon forè natirèl. Oparavan, Forèdèpen te genyen plis pase 32 mil ekta tè ki kouvri ansanm avèk pye pen. Men malerezman, pèp ayisyen yo koupe anpil anpil pyebwa e jounen jodi a, nou kapab di. kapab kapab pa menm rete 8000 ekta tè ki genyen pye bwa pen. Depi divès jou gen yon sitiyasyon k ap devlope anba forè a. Donk, malfektè pran plezi lage dife anba forè a pou kapab tiye pye bwa pen nan lide pou yo kapab jwenn tè pou yo fè jaden. Kòman mesye sa rele? Minis anviwònman. Minis anviwònman silvouplè. M kwè l rele. James Cadet wi. Minis anviwònman souple. Il ne faut pas rester à Port-au-Prince seulement ap drive nan fatra. Pran responsabilite ou. Parce que tank pye bwa ap koupe nan tèt mòn pa anlè, moun nan Platon Thomas, moun nan Ba Fonvèrèt, lavi yo vin plis an danje toujou. Parce que lè ke tèt mòn yo pa genyen pye bwa, lè lapli tonbe. Donk, pa bliye pèp ayisyen, rasin pye bwa yo pèmèt yo kenbe dlo a, e non sèlman sa tou kenbe krèm tè a. Donk, lè ke tout tèt mòn yo, yo debalize, pa genyen pye bwa, ebyen lè lapli tonbe, li desann ansanm avèk krèm tè a. E lè l desann ansanm avèk krèm tè a, sa ki pral pase, tout dlo sa yo, ki kote yo pral desann, yo pral desann nan fon. E lè yo tout vin kontre, kounye a la a, moun ki rete nan ba fon an, li pral pase bwote tout ale ansanm ak yo, e ki kote yo pral bout, nan Jimani. E medam, matmwazèl e mesye, nou kapab raple nou nan lane 2004, te genyen yon gwo gwo dlo ki te pase Fonvèrèt, e m kwè nan menm moman sa tou, e Gonayiv te frape e non sèlman sa tou zòn Mapou te frape ansanm avèk dezas sa. E aprè sa ki te fin fèt la, Repiblik Dominikèn nan zòn Jimani yo menm yo arive kanalize, fè grabyon yon pakèt travay pou lè lapli tonbe pou ke kantite dega k te genyen an pa genyen dega sa. Men kòm ou konnen. Nan peyi Dayiti, dirijan yo tèlman renmen lè gen katastwòf natirèl pou ke òganizasyon kapab debake pou yo vòlè, ebyen jiska prezan, frè e sè byeneme, pa janm genyen yon gran travay ki fèt vre nan komin Fonvèrèt pou ke nou kapab rebwaze tèt mòn yo. Donk si genyen kèk pyebwa ki ret kanpe, mezanmi minis minis anviwònman pran responsabilite ou kapab raple ou nan jou pase yo te gen gwo konplo ki te fèt pou kraze bsap donk yo di yo pa rekonèt kò a tandiske yo lage zam nan men yo yo toujou stil anba raje a donk mesye sa yo jwe yon gwo gwo wòl nan dosye lanviwònman. Gen kèk zòn si yo pa fin debalize, si bandi pa pran yo se gras ansanm avèk ajan bsap yo. Donk silvouplè minis anviwònman an, mesye Kadè, pran responsabilite w paske sitiyasyon an ekstrèmeman konplike e jan n ap gade imaj la pèp ayisyen ou kapab konprann se tanzantan yo ap mete dife anba forè a, yo ap tiye pyebwapen. Donk se sèl nan peyi Dayiti moun ka kole dan yo nan pye bwa konsa. Nou oblije di kole dan paske gon fason moun ap derasinen pye bwa ou tou wè se dan li ta kole ladan. E pou tande gen dirijan, gen ministè pou tout sa yo nan peyi a ou pa konn sa yo ap regle, tout rete nan pòtoprens ap kreye gang. Genlè se gang yo nou pral plante nan tè yo pou kapab pwoteje tèt mòn yo. Genlè se sa nap fè paske peyi a fin gangsterize donk eske ministè anviwònman rantre nan menm mouvman simen gang nan tou. Se pyebwa yo mete w pwoteje, fò w pwoteje pyebwa yo, fò w pwoteje lanviwònman, se ekstrèmeman enpòtan. Frè se sè byen eme, m ap fè w konnen gouvèneman an nome manb lakou kasasyon yo ki te sou lis CSPJ. Lis CSPJ a te genyen 15 jij ki te repati an 5 gwoup, chak gwoup te genyen. 3 jij. E gouvèneman li menm li ta pral chwazi 5 jij e chak jij sa yo ta pral soti nan yon gwoup. Donk, frè e sè byeneme ou tap genyen sèlman yon jij pa syèj. Gouvèneman chwazi 8 jij frè e sè byeneme. genyen gwoup yo chwazi 2 majistra ladan yo, aprè yo fin fè aksyon sa gouvèneman fè konnen son desizyon patikilye ok son desizyon patikilye hahaha ala traka pou lave kay tè papa nan peyi sila e medam madmwazèl e mesye towo sa wap gade la misye rele sentelwa guthler. Lapolis mare l, misye fè tèt li pase pou yon chany. Men malerezman, li pa chany vre, l ap sire soulye nòmalman, men misye s on gwo enfòmatè kidnapè. Lè lapolis depoze lapat sou li, yo jwenn 300 dola ameriken. Di m konbyen kòb yon chany ap netwaye soulye pou gen 300 dola? Lapolis mare misye, Ebyen, aktyèlman la li nan kwizin, yo ap kwizine li pou yo konnen ki gou li ka bay sou tab la. M ap fè ou konnen tou Lavalas, Mopod, An Avan, Ede, ansanm avèk Unir, pati politik sa yo, yo te rankontre ansanm avèk delegasyon caricom nan. Yo te pale sou Wo Konsèy de Tranzisyon an, yon konsansis elaji, sekirite. Nan reyinyon sa, m ap fè ou konnen se sèlman pati politik ede ki te mande fòk limyè fèt sou asasina Prezidan Jovenel Moïse. Ni Lavalas, ni Mopod, ni An Avan, ni UNIR, yo pa pale bagay konsa. Se sèlman ede. ki te fè pwen sa parèt sou tab la pou di fòk ke prezidan an ebyen limyè fèt sou asasina a. Donk, frè se sè byeneme, nèg yo pa, nèg yo ka pa konprann pou reyalite yo ap kouri a, l ap frape nan figi yo kanmenm. Pase, menm si w te patisipe nan touye prezidan, ou pa batay pou limyè fèt, ou mèt tann, w ap mouri pi mal. Bon! se pa yon menas non, men son pwomès. Ou mèt rale kreyon ou, make. Medam, matmwazèl e mesye, byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken, e se sèl vòlè yo ka prete. Kiyès ki nan ministè fanm? Talè, yon peti rechèch. A wi. li rele Doktè Sophia Laureus. Vwala. Chè madam, chè doktè, kite m poze w yon grenn kesyon. Ki sa ministè sila a itil? Ki sa l fè? Ki sa l ap regle dan se peyi? Eske ministè sa la sèlman pou kraze fwaye moun? Oubyen li la pou l ankadre ti fi, ede fanm yo? Medam, matmwazèl e mesye gon videyo ki rive jwenn mwen, malerezman m pap ka mete videyo a pase li bay lon ti jan tris e grav. Wap gade ki kantite ti fi kap dòmi channmas mesye! wap gade kantite tifi kap dòmi channmas son bagay ekstraòdinè e gen feminis nan peyi a eske nou la sèlman pou n kraze fwaye moun oubyen nou la pou nou ede tifi ansanm avèk fanm yo non e bay zèl vèt sèlman nap jere. Lè w tande ministè kondisyon fanm, paske gon pakèt fanm wi dwa yo vyole, gon seri de zòn nan peyi a jiska prezan, se toujou menm vye koutim avan yo, ti fi yo pa al lekòl, donk m ta renmen konnen nan yon mwa ki travay ministè sa a fè, nan ennan konbyen ti fi, konbyen jenn fanm yo akonpanye. Ala traka pou lave kay tè papa. Yon seri de moun kap touche lajan, m ta renmen konnen pou ki sa yo ap touche. M ta renmen konnen. Pa ane konbyen pwogram ki fèt pou ede medam yo aprann metye. Ede yo avanse lekòl. Sa ki te genyen yon pitit, gade kòman nou te kapab pouse yo pou ke yo kapab fini ansanm avèk etid yo. E tandiske, gen lajan wi nan bidjè nasyonal la pou tout ministè sa yo. Mande m kisa yo ap fè w pa konnen. E pa de a twa tifi non ki pap dòmi channmas. Jenn ti fanm douz, trèz, uit, nèf lane pèp ayisyen. E sa ki genyen 12, 13 ki nan 14 an, siman yo fòme. Yo pral rantre nan vann kò. Lòt semèn nan yo pral fè pitit, yo pap ka okipe timoun sa yo, timoun sa yo pral antre nan gang. Gen ministè fanmi nan peyi a? Manti m pa kwè. Bon, kòm etan done pèp ayisyen nou konnen. fòk sitiyasyon rete konsa paske lè politisyen, moun ki nan ministè yo fòk sitiyasyon sa toujou ret la pou l pa janm chanje, yo pa pran okenn desizyon pou wè kòman yo te kapab solisyone pwoblèm yo, fò yo ret la paske se sa k pèmèt yo viv. Lò nan yon peyi ou wè peyi a gangsterize li senp pou konprann ke se gang yo k pèmèt dirijan yo egziste. Lè w nan yon peyi ou wè ke ledikasyon li top ou mèt konnen ebyen dirijan yo yo envesti nan edikasyon. Lè w nan yon peyi ou wè ke pwodiksyon nasyonal la gade nou top, ou mèt konnen dirijan yo fokis sou pwodiksyon nasyonal. Lè w nan yon peyi ou wè sante a gade nou high level, ou mèt konnen dirijan yo fokis sou lasante. Lè w nan yon peyi ou wè tout kote ou pase se gang, enben dirijan yo e afè gang yo y ap jere. Li senp pou konprann. Bon, alafen, n ap konprann ke nou vann yon seri de biwo nan peyi a paske sa yo pa itil nou anyen. Hey map mache nan maryaj menm raton resepsyon ala mizè pou dyaspora oh oh fi ap marye dyaspora debake nan maryay li vin reklame fanm li vin reklame fanm plis pase 2 fwa l achte bag pou fanm fanm pa pran bag. Epi men fanm ap marye ansanm avèk yon lòt nèg e fanm ap manje lajan Hehey zen sa twòp pou mwen gade la de zyew. Eske yo pa konn kominikasyon. Mande dam nan sim pa voye kòb la ba li 2 fwa deja mande li. Mande li.